Matye 6, vèsè 25 Se poutèt sa mwen di nou, Pa bat kò nou pou sa nou bezwen pou manje ak bwè pou viv, ni pou rad nou bezwen pou mete sou kò nou. Èske lavi a pa pi konsekan pase manje? Èske kò a pa gen plis valè pase rad? Fanmi m yo Bondye beni nou, se avèk vèsè sa mwen salye chak frè m sè m kap gade videyo a, kote ke mwen vin pataje kèlke konsèy konsènan strès avèk nou. Lòske nou pale de strès, nou pale jeneralman de yon tansyon mantal ou emosyonèl eksesif. Men olye de strès dirèkteman, Bib la pale pito de ansyete, enkyetid e afliksyon ki asosye avèk strès. Strès konn atedn nou souvan pou de rezon finansyè oubyen loske nou malad, sitou lè nou pa wè ki kote solisyon ap soti. Fason nou jere strès nou depan souvan de karaktè nou, fanmi ou, travay ou, zanmi ou, e menm ministè ou kapab rann ou strese. Nou soufri strès osi lè nou epwouve. Ann fè yon koudèy nan Jak premye, vèsè 2 a 4. Frè m yo, Se pou nou santi nou kontan anpil lè nou wè nou tonbe anba nenpòt kalite eprèv. Paske nou konnen byen, lè konfyans nou gen nan Bondye a tonbe anba eprèv, sa ban nou pasyans. Men fòk pasyans sa a fin fè travay li nèt pou nou kapab bon nèt sou tout pwen, byen devlope san nou pa manke anyen. Fanmi m yo, lòske nou epwouve, an nou konsidere eprèv sa kòm yon mwayen pou Bondye fòtifye lafwa nou e fasone karaktè nou. Women 5, vèsè 3 a 5 di, Nou pa manke kontan menm lè n ap soufri. Poukisa? Paske nou konnen lè n ap soufri, sa fè nou gen pasyans. Lè nou gen pasyans konsa, sa ban nou kouraj pou nou soufri. Plis nou gen kouraj, se plis nou gen espwa. Espwa sa a pap janm twonpe nou, paske Bondye te fè nou wè jan l renmen nou lè li ban nou Sentespri li. Kèlkeswa strès nou genyen k ap wonje lavi nou, pou nou fè fas avèk li, nou dwe konfese l dabò a Jezi Kris ki ouvri pou nou yon gran sous ankourajman, Nan Jan 14 vèsè premye ki di, Ke votre coeur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nan vèsyon kreyòl la li di, Pa kite bagay sa yo toumante nou, mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou. Pi gran solisyon pou strès se abandone lavi nou a Dye. Rechèche sajès li, fòs li pou nou fè tou sa ke li anseye nou fè. Wi, nou bezwen li nan vi nou. Se sèl li menm ki bay fòs pou fè fas avèk pwoblèm yo lè yo vini sou wout nou. Si nou kwè nan li, sa pa vle di nou pap genyen pwoblèm e ke nou pap santi nou strese pafwa. Men san li menm, jere strès nou yo parèt enposib. Nou dwe genyen konfyans nan pawòl li k ap gide nou nan yon vi san strès. Men sa Pwovèb 3 vèsè 5 a 6 di. Mete tout konfyans ou nan Senyè a, pa gade sou sa ou konnen. Toujou sonje Senyè a nan tout sa w ap fè. Li menm, l a montre ou chemen pou ou pran. Amèn wi. David di nan Sòm 35, vèsè 4. Se pou moun k ap chèche touye m yo sezi, se pou yo wont. Se pou moun k ap fè konplo sou mwen yo rale kò yo dèyè, se pou yo pa ka leve tèt yo. David te konnen pandan ke l ap chèche Senyè a e konfye l fado l yo, li t ap kapab twouve gras nan zye Li. Bondye te reponn li pandan ke L te apeze krent li yo. Filipyen 4, vèsè 6 a 7 di, Pa bay kò nou traka pou anyen, men nan tout sikonstans, mande Bondye tout sa nou bezwen nan lapriyè. Toujou sonje di l mèsi tou lè n ap lapriyè. Konsa Bondye va ba nou kè poze nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann. L a kenbe kè nou. Ak lespri nou fèm nan Jezikri. Si nou konfese chak jou fado nou yo e krent nou yo a Dye, sa kapab limite e menm elimine strès nan vi nou. Nan Sòm 55, vèsè 22, men sa l di. Remèt sò ou nan men Senyè a, la kenbe ou fèm. Li pap janm kite moun ki mache dwat devan li yo rete atè lè yo tonbe. Amèn. Dezobeyisans ak peche kapab anjandre strès epi koupe sous lapè nou ak lajwa nou. Men si nou obeyi kòmandman Bondye yo, nou rete nan lapriyè, Nou li e medite pawòl li chak jou? Nou rechèche lapè? Sa ap ede nou libere de tout enkyetid e tout vye strès. N ap rekòlte fwi benediksyon Bondye ki se yon veritab kontantman ki soti nan Bondye ki renmen nou. Kilanswatesi, ke Dye vou benis.